Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon m pral ba nou anpil enfòmasyon nan emisyon sila. Se scoop paske m gen presyon nou m se zye nou ak zorey nou ebyen se sak fè nou gen anpil arab atè a pou kapab al rekeyi yon maksimòm enfòmasyon pote ba nou nan batay ki te genyen yèswa kote nèg yo te vle kwense Barbecue lapolis ebyen mwen gen anpil detay sou batay sila depi yèswa Barbecue kanpe goumen Barbecue voye yon gwoup nèg kanpe ap tire avèk lapolis. Epi li menm li pase pa dèyè lal reponn Bèlèr. Donk se sak fè yo pat anvayi zòn sa totalman men la zone a ete anvayi pa des cartouches wi anpil katouch e finalman m ta kapab di okou de la nwi anpil kesyon ap poze pou mande eske Barbecue ap reziste. Men jis avan m rive pi lwen, mwen te nan yon ti konvèsasyon avèk yon polisye ki li menm pa twò lwen zòn nan. E polisye sa a di mwen pou jan li tande detonasyon, li konprann ke asenal sa ki deplwaye dèyè Barbecue, Barbecue t ap mouri hier soir. Men puiske Barbecue reziste e Barbecue ankò vivan, li panse ke Jimmy Cherizier se youn nan moun ki ta gen yon lame l ap kòmande. Men helas! Il est trahi par ses actes et il y va trop loin dans ses ambitions de tout contrôler ou se défendre. Paske lè ou nan yon peyi, fòk ou aksepte ke ou anba lalwa. Men pou jan l di Barbecue batay la, sa vle di son nèg, son ewo, son gèrye, men ofinal, son ewo ki ap mal pase, son gèrye ki ap mal pase, petèt pou kestyon move oryantasyon. Gen yon Arab ki di m konsa, nan pote boure sa te kapab gen plizyè polisye. ki mouri. Men sak fè polisye sa yo pa mouri. Gen yon piti ki gen yon ak 47 misye ap frape a nèg yo misye mete ajenou poul frape men letan pou lòt gwoup nèg yo vini an ranfò paske nèg yo te pre piti a ebyen polisye sa yo yo menm repliye. Donk polisye sa yo ki te kanpe ki tap lese frape avèk piti sak gen ak 47 la si te gen yon gwoup de nèg ki te deja vini an soutyen avèk piti a, t ap genyen anpil polisye ki tonbe. Nan batay ki te genyen yè swa la, se Barbecue avèk Sonsonn ki te kanpe goumen, Sonsonn baz krache dife. E anpil moun ki rete ak distans ki t ap kontwole batay sa a, moun sa yo anvi mete respè dèyè non Barbecue men an ven paske son pèsonalite ki. De jou an jou ki ap efrite kan menm. Replik, Barbecue reponn. Gen yon bagay Barbecue di. Barbecue di li fyè. Li fyè pou ki sa? Paske pandan lannwit bal ap tire batay myèl. Moun yo di Barbecue. Tout moun ki nan zòn nan di Barbecue lage pye w paske batay la myèl pou w paske nan do Bèlè ap pete kout bal, Barbecue ap reponn e pa lòt bò lapolis ap frape fò. Lè moun yo wè bagay la rèd yo di Barbecue. Jwe pye w ale! Ou pap ka sipòte bagay sa a! Barbecue mete ajenou, li di, Li pap mouri lòt kote. Li pap mouri Site Solèy. Li pap mouri nan Ti Bwa. Se Dèlma 6 l ap mouri. Moun yo di, Non BBC, fòk ou ale! Barbecue di, Se swa jamè! Lè genyen yon blende k ap fè chemen pou li antre nan koridò, moun yo moute sou do kay, yo voye boutèy, yo voye wòch, yo di yo pa gen vòlè isit la, tande byen wi, yo di yo pa gen kidnapè isit la, se pou lapolis al chache mèt li. Sa pwouve kisa? Gon yon sètèn lyezon. O byen jan n toujou di li yon sòt de fizyonman antre Barbecue e Lèjand de Dèlma 6. Donk Barbecue di li fyè paske moun yo vle rete mouri avèk li e moun yo defann li tou. Pandan l defann yo, e byen yo menm yo defann li tou paske ak wòch ak boutèy e byen yo montre ke yo ap batay kont lapolis. Bòn nòt. Genyen rimè. ki ap sikile pandan lannwit lan kote nèg yo ta pral pran komisarya Dèlma 3 a. Babekyou di ditou pa e li mete nenpòt nèg a defi pou ta al pote boure sou komisarya a se pou malè l. Babekyou di li sèlman a la defansiv. Se mwen kap bay nou enfòmasyon. E pa vre? Li di ke jiskaprezan li pa gen okenn pwoblèm ak yon polisye paske nou konnen gen yon polisye ki resevwa yon bal, nèg li yo tire yon polisye nan tèt, apre sa misye al mouri lopital. Li pa gen okenn pwoblèm ak polisye. E jouk kote l ye a, li pa gen pou l atake okenn polisye. Men si yon polisye vin kanpe anfas li pou goumen avèk li, l ap defann tèt li. Hum! Tèt chaje. Pandan batay la, gen yon seri de nèg Barbecue genyen, nèg sa yo mete sinyal sou yon seri de gwoup polisye ki petèt pa twò lwen, polisye k ap pase sou moto, polisye ki regwoupe yo nan lòt baz, ki pa t sou batay la tou. Nèg sa yo di yo pral sèvi ak polisye yo. M toujou di nou mesye nou menm ki lapolis, pa gen polisye inosan pou bandi, toujou veye kò nou nan lari an, nèg yo di yo pral atake polisye sa yo. Ebyen, Barbecue di. Humm pa ale se lè yo atake si yo tonbe yo tonbe nan pye travay yo paske nou menm nou pa la pou n atake yo bon sak fè yo te atake Simo a se pa erè oubyen yo pat resevwa lòd nan men w BBC tèt chaje. Nan batay ki te gen yèswa la, m sonje m lage yon live. Epi gen yon moun ki kòmante ki di ke Barbecue lakay Isca. Barbecue gentan rive byen lwen. Barbecue kanpe. Barbecue pat jwe pye l paske Barbecue estime ke se nan 6 la pou l mouri. Donk enfòmasyon ki fè kwè l te gentan rive kote Isca a, se pa ditou vrè. E gen yon sòlda ki plenyen anpil paske li menm li pat jwenn espas pou l file pou l al nan batay la pou Barbecue. Sòlda sa a se Micanor. Nan Waf Jeremi, misye pat gen chans voye sòlda pou al batay pou Babekyou. Misye pa vin batay souvan, men Mikanwa son nèg lèl vin batay, li rele pote boure, sa vle di pa nèg kap kache pou pete bal. Gade move ewo k gen nan peyi mesye, nan ti peyi sa. Si ewo sa yo tap batay pou fyète peyi a, pou pèmèt moun ki nan zòn yo ta viv byen, li tap bon wi, men mwen ap batay anpil depi lontan e m wè Pèp la toujou rete jan n ye a, anyen pa chanje. Eske la fot se a nou, se a politichyen yo, se a prezidan repiblik la, je sè pa, men ekoute fò n chache kote erè a ye, paske Babekyou parèt se pou fè yon revolisyon pou moun k ap viv nan geto yo, moun nan Dèlma 6, e m wè sitiyasyon an toujou difisil. Fot la eske se Babekyou? Eske se moun ki rete nan zòn nan? Nou pa menm bezwen mete yo menm. Eske se leta a? Eske se politik pa bò isi ki konsa? Antouka otan de kestyon kil fo se poze. Nap rete branche sou chanèl la poun kapab konnen tou sa kap pase men fòm di nou ke jiska prezan batay la toujou kontinye a entansite l te ye al fon bese men ekoute nèg yo di ke Barbecue malgre tout bagay menm lèl montre ke li pwisan men il dwa pa respire pour longtemps. Nou la nap swiv poun wè kòman sa pral pase. Merci beaucoup la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pour nous dire que vous appréciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? A la pwochèn! Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod. Nan RL prod, se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo. Aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn paw la RL prod. RL prod, se la chèn du moman.